E pou nou kontinye enfòme ou sou sa kap pase nan peyi Dayiti, e nap pran yon ti tan pou nou di yon gran mèsi ak tout moun, tout zanmi, tout konpatriyòt de partou atravè le mond e ki pa janm lage nou, ki toujou rete konekte sou chanèl sa a, nap di ou mèsi pou fidelite ou ak konfyans ou, e mèsi le fè ke ou fè chwa de nou kòm yonn nan kanal ki la kap enfòme ou 24 su 24 sou tout aktyalite yo. Epi medam se mesye lonman nap pale la a tout moun konnen nouvèl la konfime nouvèl la gaye sou tout tèritwa nasyonal la chèf gang ti makak misye nè pli ti makak misye mòtèlman blese enben n konnen nan operasyon ke lapolis tap mennen e donk nan laboul tomasen anwo enben ti makak ki te pran bal enben se bal sa yo jounen jodi a la a ki mete ti makak dòmi ajamè. Gen moun Laboul, moun Tomasen, moun Fò Jak se selebre y ap selebre lanmò Ti Makak paske se yonn nan chèf gang ki te bay anpil, anpil, anpil, anpil pwoblèm nan blòk anlè a medam e mesye. Enben jodi a la a Ti Makak pa la ankò. Deja gen rimè k ap sikile kòmkwa ta gentan gen yon lòt chèf ki pral ranplase Ti Makak. Enben chèf gang sa a enben nou deja swete w malveni paske ou p ap dire lontan. Ou pap dire lontan, si se mwen ou menm mwen pa pran job sa, mwen pa pran responsabilite sa, vin ranplase ti makak paske wap mouri kanmenm. Wap mouri e wap mouri pi lèd ke ti makak, enben ti makak ki te konn ap voye monte ap pale anpil sou rezo chak lè lapolis di yo frape de twa grenn bandi pou ti makak, enben se kouri lage odyo deyò di lapolis pa touye nèg pou li. Enben jodia la medam e mesye, Pa genyen bagay konsa kidonk ti makak msye enben mòtèlman blese e nou pral envite w gen detay nou pral envite w tande kòman sa te ye enben nan videyo sa tou nou gon odyo nou pral fè w tande se odyo ti makak jistavan ke msye li menm rann dènye souf li odyo sa msye te mete l deyò pou l deja voye mesaj bay sila yo ki te mete l enben ap touye moun tomasen ap asasine moun vòlò afè moun kidnape moun. Ebyen misye te twouve ke se itilize yo tap itilize l paske yo pat bezwen l vre e se konsa gwo chabrak yo fonksyone donk otan ke w ka bay sèvis yap pran sèvis ou lè w pa kapab ankò yo deja pat rekonèt ou kòm moun ki tap sèvi avè yo paske w pa itil anyen men jodi a la ti makak nèpli misye mouri wi nouvèl la konfime nou pral fò tande odyo sa. Lòt nouvèl nou pote pou ou ki tris tou se konsènan e donk e anvayi ke G9 anvayi Site Solèy e selon enfòmasyon ke nou genyen e gen anpil moun ki yo menm e tonbe e gen anpil moun ki blese nan atak an G9 an. Nou konnen nèg G9 sa yo ak nèg e Bèlè donk se tankou lèt ak sitwon e nèg sa yo pa danse kole ditou. Enben jodi a la a medam ti mesye G9 pote boure Anpil kouri nan site solèy anpil moun viktim anpil moun ap mete 2 men nan tèt pou mande lapolis eske yo pap pote yo sekou e dènyèman an se te kou pa moun sou smat la e jodi an se nan site solèy bagay yo pa dous e lòt enfòmasyon nou genyen tou ebyen vitelòm misye pèdi yon sòlda nan petyonvil ebyen sòlda sa a se moun komin petyonvil ki pranl rachel boulel vif ebyen se konsa bagay yo ap pase nan peyi a nou pral envitew gen detay. Depim pran bal la mwen pa janm rele nan telefòn pou konn kijanm ye ou just lagem pou kòm ou gen chans mpa kwè jan map soufri la. M pa kwè map map kanpe m pa kwè map kanpe ankò paske tout sa doktè yo fè anyen paka pase paske bal la gentan rive twò fò. Yo paka fè anyen pou mwen. Se konya map wè jan kèk moun konn ap pale. Yo tap di se se nou menm ankò. Bèl zam nan yon lòt direksyon nan mizik. Paske nèg sa yo pa bezwen nou vre. Kilè moun sa yo pa bezwen nou vre. Mesi. Map konseye nou. Map konseye nou mesye bay zam yo, zam ki nan men nou yon lòt direksyon. Wi bòs map retounen sou ou. M konnen fò jwenn voice la kanmenm. M antre dirèkteman anjistreman Gonayiv a lenstan menm bonòm. Eskize m Pradel nap salye w. Bonjou, nou salye tout zanmi yo se yon plezi ebyen pou nou menm nou kapab enfòme yo ebyen pa bliye tou si nou nan fè bon tnvi ebyen nou ap avanse pou nou kapab ba ou enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a O nivo de enfòmasyon, ebyen nou prale nan kad dosye Ti Lapli, ebyen nou konnen ke depi byen dè jou la, gen anpil enfòmasyon ki ap sikile sou tout gwoup rezo sosyal yo, ebyen kote ke enfòmasyon yo poko janm gen yon moun vre ki konfime, eske Ti Lapli li menm li sanse mouri, ebyen n ap di ke enfòmasyon ki sanse ap. Ti Makak, Ti Makak, Ti Makak, e bonòm. Wi Pasteur wi anpil moun e nou konnen ke genyen anpil rimè kap kouri ki di ke ti makak li menm li mouri malgre ke nou tande on vwa epi gen anpil moun ki di ke ebyen e bandi yo ki gen strateji yo e kote ke yo menm yo gen dwa se se yon achichi pou e yo kapab fè moun e poze ebyen enfòmasyon ki ta fè konprann ke ebyen yon pwisan chèf de gang ti makak grèvman blese ebyen li refijye li o nivo de gran ravin ebyen aprè lamò de 3 polisye ki te pran An nan yon anbiskad a Tomasen, enben ensizyon polisyè la deja li pa rete aktiv, enben kòm e se fu e le ka, enben aprè lamò de 5 polisye o Vilaj de Dye an mas 2020, enben inite espesyalize nan polisè nasyonal Dayiti yo yo deklare e la pèmanans avèk yon seri operasyon ki vize pou deloje gang Ti Makak ki ap dirize e popilasyon an o nivo de Tomasen epi zòn Avwa Dinant yo. Enfòmasyon ki ap sikile ant dimanch 9 e lendi 10 avril gen plizyè bandi ki tiye epi zam de gwo kalib yo arive sezi vandredi 14 avril la selon sèvis kominikasyon de la pnh le chèf de gang ensike son frè jeneral Blacka ensi konnen son sòti blese swit a yon operasyon de grand anvègi lanse sou Des instructions du Directeur Général de l'Institution Policière Frantz Elbé, eh bien, ils sont actuellement hospitalisés Gran Ravin, selon yon source, eh bien, se enfòmasyon sa a ki li menm ki ap sikile san. Wi, sa di ke se sa, e, e, bon, koze ti makak mouri a, e nou pa konnen eske yo jwenn kò a, e, e, Jimmy m pa konnen eske ou genyen paske. Non, nou te gentan bay sa, sa, nou wè li fini, li, depi, depi menm lè sa a rive a nou te, li, nou te gentan konfime l. Nou konfime l, se sou sa nou pa bay sous nou, nou konfime. Ok, nou panse ke se sa, e malgre ke gen anpil moun ki sou dout, ki bezwen konnen eske ak li menm, eske l mouri, oubyen eske l vivan, ebyen sa, bon, e jan ke nou di w li gen anpil konfrè, e jounalis ki di ke li mouri, men e popilasyon li menm li tou. sou dout e nan menm kad dosye sa a. N ap avanse toujou kote ke gen anpil moun e ki ap lanse yon kri dalam a tout opinyon piblik la ak tout fòs vive peyi a ebyen kote ke popilasyon an o nivo de pèp Site Solèy ki ap rele sekou ebyen pou pèp Site Solèy ke jan bandi Jenèf yo ap masakre depi byen bonè nan maten Ebyen e vandredi a kote ke yo kòmanse al pran moun yo depi e bò 3 me ebyen yo bare kafou douya depi se kamyonèt kap rantre ebyen yo fè tout moun desann ebyen pou yal touye yo ebyen nap raple w tout masak sa yo daprè enfòmasyon yo yo ta fè konprann ke se chèf bandi jenès site solèy la Andris Iska ebyen kap kòmande tout zak sa yo ebyen san bliye e Tayson avèk Ilik. Ebyen kap opere sou zòn Douya ebyen se daprè enfòmasyon ki sòti bò kote moun onivo di e solèy ki yo menm ki ap plenyen ebyen se yon gwo kri pou e popilasyon an. Nap avanse toujou nan menm kad enfòmasyon yo ebyen nap do gen plizyè mò e gen blesi anriskye nan yon aksidan ebyen sikilasyon ki fèt samdi 22 avril 2023 nan zòn Petit Goâve annefè gen yon veyikil de transpò Modène te rantre an kolizyon avèk yon kamyon e nan lokalite denome Kafou e Mawoz e se sa ke sendikalis Meyis Chanje e li menm ki se prezidan asosyasyon pwopriyetè e chofè Dayiti, APCH, aparaman 2 kondiktè yo ki tap woule e kote ke sa vin akoz genyen moun ki arive mouri sa li menm li fèk ayè e samdi a kote ke gen anpil moun nan popilasyon an E ki yo menm ki sanse ap plenyen paske genyen aksidan ki fèt ebyen onivo de zòn nan. Ebyen nap di w popilasyon an ki li menm malgre difikilte, malgre pwoblèm ki genyen ebyen se yon SOS trajik aksidan e nan komin Tigwav mò e blese nan aksidan ebyen se konsa ke responsab yo di gen plizyè pèsòn ki e mouri e plizyè lòt blese e byen kale samdi 22 avril 2023 nan yon aksidan e sikilasyon ki fèt sou wout nasyonal nimewo 2 a o nivo de la komin de Petit Goâve nan yon lokalite apele Kafou e Mawoz e byen se sa ke nou arive aprann e byen selon enfòmasyon yo e 17 transpò an komen konpayi transpò chik an pwovnans de Pòtoprens e yon kamyon ki. E li menm li fè kolizyon e deja gen plizyè pèsòn son mort e le kou e plizyè e lòt blese. Abitan yo lanse yon SOS pou responsab yo menm yo kapab e pran e yon seri de dispozisyon ebyen e pou kapab pote men fòs sitou ansanm avèk e chofè yo ki yo menm ki e sou wout la kote ke nou pa konnen ebyen kisa kap pase mesye yo eske se E bwè yo bwè, ebyen ki sa k lakoz règ anpil moun nan popilasyon an ki yo menm ki sanse ap mande avèk responsab sikilasyon an pou yo menm yo kapab veye e sa n ta rele chofè yo. Nou ap avanse nan yon kad dosye koripsyon ebyen e kote ke e nou konnen chèf kontab CAS la ki enkarsere o penitansye. nasyonal se youn nan gwo dosye kote ke o nivo de koripsyon ebyen Sedan est accusé le chef comptable de la CAS enkate pou penitansye nasyonal Pierre Richard Valès ansyen chèf kontab de la caisse d'assistance sociale ebyen misye enkulpe de detounman de byen piblik, d'interet ilisit, konplisite. et de faux et d'usage de faux, de trafic de finances, d'associations de malfaiteurs et d'enrichissement illicite eh par unité de lutte contre la corruption ULTC après avoir été entendu par le juge d'instruction Jean-Wilner Moret en charge du responsable CAS-là, et bien, monsieur là, il été arrêté lui, et puis il est mené au pénitencier national le 18 avril, dans un rapport d'enquête qui publié 3 mars 2023, ILCC relve ke plizyè milyon de goud destine o nesesite ont ete anboche par des responsables de la Caisse Assistance Sociale, CAS. Ebyen, ankèt la ki mete an koz chèf kontab CAS la, Pierre Louis Chavannes, yon manm du cabinet du directeur de l'institution Yves Rose Alcine,